Nou kontan la maten an. Se vre, pandan semèn de mobilizasyon sa a, twa premye jou yo, bilan an katastwofik e lamantab. Lan depatman Nò, gen plizyè blese pa bal, e pami lèkèl nou gen kamarad Willy Ménard ki resevwa on bal lan tèt e jiska prezan ki sou kabann lopital. Se de justès. ke misye rete vivan toujou jiska prezan. Nou genyen nan Sidès, an patikilye la Jakmèl, e nou pwofite de prezans laprès maten an pou nou felisite moun Sidès, moun Jakmèl, ki sòti tout kote vin revandike dwa yo. E nou gen anviwon on dizèn de blese. E silvouplè, tout blese sa yo, se de blese pa bal. Nou genyen lan Grandans, an patikilye lan Jeremi, nou gen anviwon 4 blese. E lan Pòdepè, Nòdwès, nou gen anviwon 4 blese. E tout blese sa yo se de blese pa bal. E se polis nasyonal la ki blese moun sa yo k ap revandike dwa yo, k ap revandike dwa yo kont lavi chè, kont kidnaping, kont ensekirite, se de bagay k ap bon pou polisye yo e k ap mande depa Ariel Henry pou movèz gouvènans nan tèt peyi a. E moun sa yo se de polisye BLTS. ki blese yo pa bal menm jan sa te fèt semèn dènyè lan sid lan vil Okay e nap mande e direktè dcpj a mesye Leconte pou li gade ansanm de deriv sa yo ke dè polisye BLTS ap fè lan diferan depatman lan peyi a nou genyen manman penmba menm se lan lwès lan depatman lwès lan depatman lwès. Nou gen anviwon yon ventèn de blese. E sa k pi grav la, nou gen 2 kadr SDP ki blese par bal yè a Petyonvil. Nou genyen 2 jounalis, 2 kamarad, 2 zanmi nou. Pa egzanp, nou genyen Svenson Joinville de la radyo e tele Zenith. Nou genyen E kamarad zanmi m Youli Destiné ki blese par bal yè e sou Bourdon, sa k pi grav la devan ministè planifikasyon. E lan sans sa a, n ap di Wo Eta Majò Lapolis la, n ap di Enspeksyon Jeneral enspektè an chèf Senfò pou l pran responsabilite l pou yo dilijante yon ankèt prese prese pou yo ka bay eksplikasyon sou sa ki pase devan ministè planifikasyon an. Ban m di nou yon ti bagay avan pou m di nou kiyès kamarad onivo de sektè demokratik la ki blese pa bal. Map lanse yon vibran apèl a Senatè Ricard Pierre ki se jiska prezan titulè Ministè Planifikasyon. E nou chonje lan tout rankont ke nou te genyen avèk Minis Ricard Pierre, li te di nou depi SDP mande l demisyone lan gouvènman sa a, lap demisyone paske li pa atache avèk gouvènman sa a, li atache avèk SDP. Ankò yn fwa, n ap fè l ankò yn fwa de fason piblik, Minis Ricard, Senatè Ricard Pierre, mon kamarad, pou sa w reprezante lan peyi a, pou sa w reprezante lan depatman w, Depite de fwa, Senatè de fwa, ou pa ka kite Ariel ap vin sal imaj ou la. E m ap lanse yon apèl a Madam Pierre ki se Madan Ricard, Paske nou konnen tout otorite dan le mond premye konseye yo se madanm yo. Pou mesye yo e pou medam yo premye konseye yo se mari yo. E n ap mande madam Pierre pou l konseye senatè Ricard pou l remèt demisyon l le pli rapidman posib. Paske Tout sa kap pase, paske pat konn gen sa devan ministè planifikasyon, manifestasyon ap desann, epi pou gen deriv sa yo. E youn nan moun ki fè deriv sa anpil, se komisè de polis Vladimir Cherubin ki se komisè de polis CIMO. CIMO se Corps d'Intervention et de Maintien d'Ordre. Se pa Corps d'Intervention de Désordre. e nou wè tout ajisman yo e sa polisye yo pa konnen lan lari a nou gen seri de kamera kache ni video ni kap fè ni video ni foto e nou kapab wè on foto kap toune an bouk sou rezo a kote komisè Vladimir Cherubin ap agrese kad nou kamarad nou Rebè Nosan ke tout moun konnen sou non Dizay, kote ke li pwente zam li sou li pou l tire sou kamarad Dizay. Nou gen enfòmasyon tou ke komisè Cheriben pwente zam li sou plizyè jounalis pami lèkèl Dimanche Robes de la radyo Tele Zenith. Nou gen enfòmasyon tou komisè Cheriben avèk plizyè lòt polisye te sekestre kamarad nou, zanmi nou, Kilik. e se gras a vijilans militan yo ki fè ke yè mesye yo pat kidnape kamarad nou Kilik Pierre e lan sans sa a nap mande a Ho Eta Majò la pou li dilijante dè zankèt paske tip de bouwo sa yo nou pa bezwen yo lan tèt lapolis la e nou te wè sak te pase avèk lame dayiti nou pa bezwen jan de moun sa yo e nou chonje komisè Vladimir Chérubin kisa l te fè le 11 oktòb lan Petyonvil 11 oktòb 2019 kote an pèsòn menm senatè Rika sa a, komisè Vladimir Chérubin te tire sou plizyè senatè don senatè Cassy, senatè Evallière Beauplan le 11 oktòb 2019 sur la plas Sen Pyè a Petyonvil. M pa konn si n sonje la grand manifestasyon lè nou ta pral kay Jovenel pou n ta al dèyè Jovenel. E se tou suit aprè ajisman sa yo ke yo te retire Komisè Vladimir lan tèt 6 mwa. Sou Jovenel wi silvouplè. Sou Jovenel hein. E misye retounen lan tèt 6 mwa tou swit aprè lè yo chanje direktè e jeneral lapolis ki te la ki te vin ranplase byen su ke Leon Charles te vin ranplase. So lan sans sa a nap mande a wo eta majò lapolis la ke jan de biwo sa yo nou pa bezwen yo. E nou gen kamarad Raymond Lambert. Kamarad Raymond Lambert se yon gwo militan Petyonvil ki toujou ap goumen, akonpanye batay la lan Petyonvil, ki akwoche avèk revandikasyon popilasyon an, ki toujou la depi sdp fè apèl bò kote Jean Robert Vincent, bò kote Jean Denis, bò kote Junior, bò kote Pastè Grégoire, bò kote Marie France, e bò kot lòt ti mesye yo Didi, etc. Zèt. Ebyen, yè, kamarad Raymond Lambert resevwa on bal sou lalu lan men polisye Simo. E nou tout moun ki la, tout jounalis ki la, tout militan te wè ke y ap rantre lan anbilans lan avèk kamarad Raymond Lambert ki se gran frè li ki se jounalis ki ap travay lan radyo Tele Sipèsta ki rele Eddy Lambert. E jiska prezan camarade Raymond Lambert, entre la vie et trépas, dans l'hôpital côté lié. Et nous gagnons, on l'autre gros cadre secteur démocratique là au niveau de poste marchand, c'est camarade Gérald Innocent qui recevra un balle au niveau de abdomen la commune Pétionvillière. Et nous gagnons camarade Germain qui recevra un balle, Malachi Germain qui recevra un balle Toujou lan komin Petyonvil yè, sa vle di yè, komisè Petyonvil la, se masak ansanm avèk komisè Vladimir Chérubin, se masak yo t ap fè sou popilasyon an. E lan sans sa a, nou denonse konpòteman sa yo e nou genyen e komisyon jiridik sdp non sèlman lan tout depatman kote lapolis ap fè ajisman yo, lan Grandans, lan Sid, lan Sidès, lan Nò, lan Nòdwès, an patikilye lan Lwès, maten an m pale avèk mèt Frantz Jules, m pale avèk mèt Palvin, m pale avèk mèt Samuel Duvert, kote ke yo pral konstitye tout eleman sa yo, non sèlman yo pral pote plent pou ansanm de moun sa yo ke Lakamè piblik denonse, e yo pral pote plent tou pou lapolis la e pou Ariel Henry, pou gouvènman an. E sonje m di nou, nou konn ti pwovèb la. la défaite du droit est toujours provisoire e poum fini map salye kouraj la jeunesse haïtienne kouraj pèp ayisyen an e nou kapab wèl nan tout peyi a depi aprè nou sot nan akò a nou te di pa la vwa de l'honorable sénateur Nenel Cassy nou te di nap kraze akò a ki te pou fè office de porte parole nou. Nou te di chanpyona a nap kraze l paske SDP se te pi gwo ekip ki te genyen nan chanpyona a. E lan plizyè konferans de près ke nou bay isi a, Senatè Cassy te toujou di sa. Li te toujou voye yon apèl bay Premye Minis defakto Ariel Henry, depi lap fè koken nan chanpyona a, nap kraze l. Enben lan sans sa a, nou felisite la jenès ayisyèn enpe partou nan peyi a, menm lan dyaspora a ki kanpe e pou yo defann dwa yo. Pou yo di non a movèz gouvènans Ariel Henry ap fè nan tèt peyi a. Kòm nou pa konn kote l ye depi yè li kouri kache. E nap di gouvènman ki la a yo konn sa trè byen pèp ayisyen son pèp ki gen anpil rezilyans, son pèp ki konn goumen dayè se sak fè nou gen peyi sa a se sak fè yo te fè 1804. E nap di pèp kap goumen pa konn pèdi batay.